Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod. Ben sa ka rive ou di Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Même si au final on sait que la personne en face ben ça va pas trop bien pour elle men ou oblije di l sa kanmenm epi l ap di w n ap eseye tchenbe e si ou rive an Martinique petèt ou di sa ka mache ben lòt la ka di mwen ka woule ben m kontan avèk nou sou chanèl la epi nou gen yon ti dosye nou pral manyen alò gen plizyè dosye se yon peti melting pot pou wou men tande byen sa m di nou an. Dosye m pral manyen yo se pral dosye trè teknik. E si ou konprann kapab gen de enfòmasyon ki ap veyikile otou de sa. Men ekoute se son de analiz teknik otou de sèten dosye. Premye dosye m vle manyen avèk nou an la se ke genyen yon pèsonalite nan peyi a ki rele Ariel Henry. Ariel Henry se li menm ki sèl mèt. a bord. Poukisa Ariel Henry se sèl mèt a bord? Lè nou fin gade tout paramèt politik yo, me konsènan fòmasyon gouvèneman, mizan plas gouvèneman tout sa, Ayiti map mande m eske li pa vrèman vini yon eta parya? Paske tande byen, pou yon peyi, Li gen rapò ak demokrasi vrèman. Se pa yon peyi ki gen yon sèl moun kap dirije l pandan yn ventèn dane kòm pa egzanp ou ta kapab pran le ka de Kore di Nò. Eske nou konprann? Sa vle di gen yon dinasti ki renye. Men yon peyi ki gen demokrasi, sa ka rive l fè eleksyon chak katran pou renouvle prezidans yon peyi pa egzanp Etazini. Si Etazini gen demokrasi l fè l konsa, Lafrans genyen demokrasi l fè l konsa, èske Ayiti ki ap mime sa n ta kapab rele la demokrasi atravè lemond, èske l pa dwe antre nan lojik sila? Imajine w gade byen, lè w ap gade reyalite peyi Dayiti, pa gen ankenn moun ki eli. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Pa gen eleksyon ki fèt pou te kapab renouvle majistra yo. Depi kèk ane la a, se pworoje y ap pworoje manda oubyen y ap vini avèk yon seri de lòt figi. Se menm ka pou de depite. Ki lè k te pou gen eleksyon? Nou sòm an 2022. Nèg yo ale nan lachanm byen lontan. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Te gen yon ti rès senatè ki rete la, yon ti gwoup 10. Neg yo ale tou. Kounya men sa pou konprann, pa gen yon elu nan peyi an. Se sak fem di nou ke nou vin yon eta parya. Le Ariel Henry ap dirije. Konsa, koman Ariel Henry fe vin o pouvwa? Se paske te genyen yon prezidan ki elu demokratikman. qui a été assassiné. E kounya la ou menm ou kapab poze tèt ou kestyon pou di poukwa yo asasinen Jovenel Moïse e kiyès ki asasinen Jovenel Moïse e kiyès nan peyi gwo potanta entènasyonal ki ta okouran oubyen ki ta genyen men li tranpe nan kestyon asasina Jovenel Moïse. Sa se de kestyon ki kapab vini jist aprè men nou nan reyalite a sè ke yon prezidan ki an egzèsis il a été assassiné donk la Ann pa pale de demokrasi. Demokrasi pa nou an l plis sanble ak m ta kapab di vyolans. Kòm si se vyolans dabò epi diskou de fair play aprè se sa k demokrasi pa nou an. Èske n pa wè sa m ap di nou an la? Paske pa gen okenn metòd demokratik ki respekte nan peyi Dayiti. Lè yo fin touye Jovenel Moïse, Batay vin fèt la, kounya ou jwenn Ariel Henry. Ariel Henry jwe pye ze men, men kounya se li menm ki sèl mèt a bò. Eske nou konprann sa map di nou an? Kounya la, si Jovenel te rete petèt ke pat kapab gen eleksyon e nou te kapab toujou nan menm kriz lan paske nou ta pral antre nan yon lojik pworoje manda yon prezidan ki te dwe fè eleksyon pou yon lòt eli vin ranplase l. Nou pa la. Sak te enterese nou se asasina Jovenel Moïse epi yap gade nou nan je nap gade yo nan je tou. Menm lè nou konnen anpil moun ki konplis nou la nou just ap gade yo nan je. Nou kanpe la. Martelly, Michel Martelly pat rive fè eleksyon a tan. O pwen ke, m kwè nèg yo te ale an 2016, depite yo. Sa vle di, depi sou Mateli, peyi sa pa janm gen chans pou li antre nan yon sikl elektoral nòmal. Kounye a m gen yon grenn bagay m ta kapab mande. Tande byen wi. Eske moun ki ap di yo anvi fè peyi an, yo anvi konsanti de nòm sakrifis pou peyi an, yo pa rann yo kont ke se nan betiz y ap pase pèp la. Tande byen sa m ap di nou. Lè yon nèg ou gen enterè w nan pòch ou, ou vin nan negosyasyon, ou vin dyaloge, m p ap di negosyasyon, ou vin dyaloge pou pèp ayisyen an, ki sa w di tèt ou? Èske w konn di tèt ou ke lè w ap tire sou kòd la, ou fotif? Obyen se jimnastik wap fè. Tande byen wi, lè yon nèg ap fè parad fòk ou aksepte ke wap fè parad. Pa egzanp, ou vin la ou di fòk ou gen minis tèl kote nan men w, fòk yo ba w direktè. Epi w, ou vin nan dyalòg. Men dyalòg la se pèp ayisyen an ki devan. Tande byen sa map di nou an wi. La ou tou konprann ke nou pap rive ankenn kote. Kounya la m gen yon grenn kestyon m toujou ap poze tèt mwen. Tande byen, gon grenn moun ki kapab di non sa wi. Si nou al mande frèch la, mwen menm avèk li nou konn angaje gwo diskisyon. O pwen ke, m sonje gon diskisyon ke nou te angaje, ebyen, nou te rive lwen nan diskisyon an. Men eske nou pa antann nou pou otan? Eske m pa toujou di frèch se bon zanmi m? Men sa m ap di nou an wi, eske. Ti lapli avèk Krisla p ap plede batay. Youn ap voye toya sou lòt, youn ap touye sòlda pou lòt, pote boure, anpil moun mouri patati patata. Nèg yo djòs leve yon bon maten, baw yo di, a! Twazyèm nan se pou nou l ye, ann eseye wè sa n kapab fè, on diskou de fèr pley, akolad, epi nou mete lapè. Eske l pa fèt? O pwen ke jounen jodi a la, gen nèg k al vòlè, chèf yo touye yo. Eske n pa konprann? Gen nèg k al vòlè nan bò Kris la a, sòlda Kris la touye yo. Gen nèg k al vòlè nan bò Ti Lapli an, nèg Ti Lapli touye yo. Kounye a pou m di nou ke nou rive nan yon peyi kote ke bandi, tande byen wi sa m ap di nou an, bandi, Montre ke yo pretann yo jenere ke anpil nèg ki ap fè politik. Anpil fwa bandi ap fè deklarasyon pou l di ke ben zam nan ki nan men l lan li yon ti jan santi l twò cho avè l. Gen nèg ki bandi la ki gen madanm yo Sendomeng, ki gen madanm yo nan lòt peyi men yo hat pou yo ta wè fi sa yon jou, pou yo ta wè pitit yo yon jou. Eske nou pa konprann? Sa vle di menm nèg ki gen zam nan nan men l k ap fè krim nan, li pa ta swete kòmsi viv yon etènite dan se kochma paske moun k ap fè krim nan, moun ki nan zak sa a kanmenm li nan kochma. Gen moun ki pa ka sòti, se vre. Gen moun ki pa ka pase nan yon seri de zòn, se vre y ap kidnape yo. Men bandi sa a tou li menm gen yon seri de zòn li pa ka pase. Pa egzanp ou pran Gabriyèl. Ou pran de twa sòlda Gabriyèl moun konnen. Pa egzanp, m pran Dadi. Èske ou panse yon nèg tankou Dadi ka sòti la, l pase dèyè kwen mi, li moute, rive twa men alèz? Non. Sa vle di chak moun gen pwoblèm. Kounye a se pou m di nou ke Leta, nèg k ap fè politik nan peyi an, yo mechan. Yo mechan paske nou te kapab leve yon bon maten, si se enterè peyi dabò, nou chita. Nou mete pwen donb yo sou tab la, nou di, ok, sa se pwen de diskòd. Yon dyalòg, negosyasyon, n ap siyen yon akò pou kapab sove Ayiti. Tout pati politik enkli. Akò sa a, men ki sa l di. Moun ki siyen yo, yo pa bezwen gen poulen yo nan gouvènman an. Nou pral antann nou sou yon seri de pèsonalite Nou pa menm bezwen konnen. Se enterè peyi a. Eske nou konprann sa map di nou an? Epi nou pran RL la nou di bon nou mete misye direktè e ministè kominikasyon. Menm lè mwen menm m gen dwa pa al ladann. Ou pa konprann non? Men kòmsi nou di nap fon bagay. Si pou n sove pèp ayisyen an. Nou gon pakèt pwoblèm pou nou rezoud. Nou la nap tire kòd. E moun kap tire kòd yo se de moun ki la depi dèzane. 2 moun ki yo menm ap alimante yon seri de sèn de vyolans nan peyi dayiti. M pa ka konprann rezoud kriz ayisyèn nan li pa yon big deal. M pa konnen pou lòt peyi yo men jan peyi a ye la a dwe genyen sa n ta kapab rele yon veritable depasman. Nou dwe ladann paske tande byen nou gen yon prezidan ki rele Michel Martelly pèp la te di ke fòk yo ba li yon vagabon. Yo ba li yon masisi. Se sa pèp la te di. Ba li sanginè a. Yo ba li l. Blan an just ba li l. Se blan an k ap jere. Kounye a blan an ba li l. Men kounye a la m kwè anpil moun di bon ok nou fè eksperyans avèk Bad Boy la. Nou pa t twò apresye Bad Boy ankò. Paske yo te gen anpil moun de byen, yo pase, yo pa fè anyen. Nou mande yon Bad Boy, ok Bad Boy la gen dwa pa fè anyen tou. Brèf. Men, sa pase. Nou vini avèk Jovenel. Jovenel kòmanse danse dans lan. Lè l wè dans sa a pap bon pou pèp ayisyen an, li fon ti renka kò l. Èske n konprann? Epi sa w tande a se renka kò a paske gon jan w te antre nan dans lan ou pa gen dwa prale bak, ou pa gen dwa gen atitid Oma a lakay ou. Èske n konprann paske Oma li menm li plis fè bak ke l avanse. Sa vle di konpòtman sa a Jovenel pa t gen dwa genyen l, li pa t gen dwa panse on jou pou pèp ayisyen an te kapab viv mye, pou moun ki sòti pi ba yo. Sa me tu. Moi sa me tu. Vous savez pourquoi? Pami tout prezidan ki pase yo, m gen lenpresyon ke moun ki te sanble avèk pèp ayisyen l se Jovenel Moïse. Dè le kòmansman ki petèt mal oryante e ki te oblije antre nan sèk sila paske il a ete ou il avè ete finanse pa pa humm ces bad boy de ce peyi. Donk na va konprann. E Jovenel te oblije pou l te sòti nan sa l te ye a, gen yon atitid nòkoreyèn. Oubyen yon atitid e poutinist. Ou konprann? Tout moun ki fè obstakl a konseye de pwojè ou genyen, ak nouvèl politik ou a, ou ta oblije fè sa pou fè a. Men le fèt ke w te montre ke w se yon lach, y ap manje w an lagan. Pa egzanp, si yon chen, yon grenn chen, ou gen yon baton nan men w, epi ou wè chen an ap brize l ap vin sou ou. E se pa yon gwo chen etranje, se yon vye chen peyi. Ou kouri, chen an ap mòde w. Men si w kanpe, ou fente chen an a baton, epi ou ba w bò tèt li, li p ap kanpe ankò. Swa ou li mouri, oubyen l kouri l al kriye nan yon kwen. Men si w kouri a tout baton an nan men w mezanmi, se nòmal pou chen an mòde w. Èske nou konprann? Donk, se pou m di nou byen ke peyi a an degraba. Fò de tout konsta sa yo, n ap di ke pèp ayisyen ajenou. Palman pa egziste. E fò m di nou byen ke pèp ayisyen, nan tout sa nou ye la a, jounen jodi a la a, Parlement li konte anpil. Li pou bokou. Mwen m anvi padone Mateli. Ey pa kritike mwen paske nou pa konn poukisa m di sa. Mwen anvi padone Michel Mateli. E menm si Jovenel te la, Jovenel tap mal fè bagay yo, mwen tap anvi padone Jovenel. M pa bezwen pale de Ariel paske map kanpe sou 2 moun sa yo. Lè blan ap fè rizib lakay li, lè gen bagay serye pou yo fè, yo antann yo pou yo fè l. Kounya la men sa pou nou te panse lè m di ke parleman an li pou bon kou. Michel Martelly arive o pouvwa, li arete yon depite an fonksyon ki rele Arnel Belizaire ki jounen jodi a gen gwo sanksyon sou do l. Tande byen sa m ap di nou an wi. Men se te yon deriv. Se te kòmansman yon pil deriv ki ta pral rive sou nou. Bon tande byen mesye. Hum! Tande byen sa m pral di nou an wi. An kòmsi sa pa t ka frennen, anpil lòt deriv fèt. M pa bezwen site yo. Anpil lòt bagay fèt. Men gen yon grenn bagay pou n konprann. Gen yon pakèt nèg jounen jodi a la ki nan opozisyon ki te depite sou Martelly. Lamòt te bòs yo. Ay! Mémoire du micro! Tande byen wi. Alò lè minorite ajisant nan palman an konvoke Lamòt oubyen envite l. Nèg majorite yo tèlman nan lwil yo di oo minorite a pa gen dwa sa a. Ki kote l te ekri? Donk se pou m di nou ke depite yo se te 2 nèg ki te vin ajenou, se 2 nèg avid darjan ki te vin la fè ti biznis. Eske nou konprann? Ban m di nou bagay, anpil deriv fèt. Nèg yo lanse yon mizannakizasyon kont. Michel Martelly. Ki sa k t ap pase? Nèg yo rete la, yo rete la, pandan depite yo prale la, nèg yo fon kòb. Yo mete seyans la a lòdre di jou, yo vote, epi majorite a tranche, yo bay nèg yo yon kout majorite, epi lajan fèt. Deriv kontinye. Tande byen wi, sou Jovenel Moïse gen yon gwoup de depite, pami yo, 2 nèg ki te nan Mateli, ki vin nan opozisyon, ki vin anfas Jovenel, nèg yo lanse yon miz an akizasyon kont Jovenel Moïse. E kisa yo te fè nan lachanm? Nou bay sa ki te pase a? Yo bakle tou sa. Sa vle di, Parleman an te genyen opòtinite pou te korije yon seri de erè. Si, sou Michel Martelly, miz an akizasyon fèt, chanm depite vote l, yo voye l nan Sena, ebyen, yo t ap destitye prezidan an. Senatè ale nan menm sans lan yo tap destitye l epi kounya la eleksyon ta pral fèt lè nèg tap vini ou tap konn kòman pou konpòte w gon seri de bagay ou tap oblije antre ladan yo men lè w pran yon nèg ki sòti jous twou koukou li fè kanpay fò l te genyen 11 soulye pou l te kapab gon douzèn lè l parèt li gen 20 fò l te genyen 8 kostim pou l te kapab gon bon douzèn. Bon, li parèt li gen plizyè. Li te gen yon vye machin ki t ka koute yon 3, 4 mil dola. Li vini, tèlman gen òf, l ap woule gwo bout patwòl. Se nòmal paske s on chèf. Men, konprann byen, lè w nan yon peyi kote ke yon pòs elektif pou pran desizyon pou pèp se biznis li ye, ebyen se moun ki pi mal yo kap toujou peye konsekans. Se dè zeli kap toujou an kontak avèk gang, paske fòk yo al nan eleksyon. Se komès zam kap toujou fèt paske pa gen ankenn nèg kap vin fè pwopozisyon de lwa pou kapab bloke vant dam nan yon peyi konsa. Eske nou konprann sa vle di? Jan bagay la ye la, nou fèk kare nan pwoblèm. M te vle pataje ti analiz sa yo ansanm avèk nou. Donk li rete a nou menm, nou kapab di m plis toujou. Men, tanzantan, n ava fè yon moute pou nou fè kèk analiz sou yon seri de dosye trè politik. Paske gen moun ki di ke, e koute RL, m wè w pa tèlman pale de politik. Men, politik la nan peyi Dayiti, se tèt chaje. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.